Tankou lè machann sou tab mache anba ap lote lo patat 3 pou 5 si w plenyen yo mete 2 sou li ba ou, se konsa lapolis nasyonal t ap lote bandi k ap kouri soti nan baz ti makak anlè k ap fofile kò yo pou yo al ateri nan baz izo. Medam matmwazèl e mesye popilasyon an debake aksyon sa ki pase pi ba komisarya kanapevè a. Yo pa menm mande lapolis ki mò k te touye lanperè. Yo kòmanse vide kout manchèt sou vakabon. Sa k ap rele Anmwey! Pitye! Lapolis sèlman vire tèt li, se gade l gade li won kawotchou gentan pase nan kou ti vakabon an. Nan bat je konsa pèp ayisyen, lapolis li menm ki rete kap mete gason kouche atè, li wè tout kouvri ansanm avèk kawotchou, popilasyon an ap kout wòch, sa kap simen gaz e sa k ansanm avèk alimèt li nan men l kap pase pou mete dife. Sa w tande a, 14 gason pral boukannen. E dènye kouk pou touye koukou a, gon grenn ki te kache anba raje ki pete kouri, popilasyon an depoze lapat sou li, gade nou yap pran direksyon komisarya, lapolis di silvouplè wi, silvouplè, ret ansanm avèl, fè jan n konnen mwen menm m pap antre nan zen sa a. Pèp ayisyen, nou pral pèmèt wè videyo. Men kounya la a kesyon ka poze, apre aksyon sa a gouvèneman rete an silans, ki sa ki pral pase nan peyi Dayiti? Frè m ak sè m k ap koute m, sa k pase jounen jodi a se twòkèt la chay la dèyè gen koze pou konnen. Nan lokalite Debussy, fòk mwen di w bagay yo myèl, maten an depi vè inè Kretyen vivan pa gen dòmi nan je, bandi anvayi, kout bal, sa ki pase nèg 5 segond yo ki debake ki vle vin mete yon baz gang nan zòn sa. Timoun, jenn gason ansanm avèk jenn fanm avèk ti pakèt rad yo nan do yo, yo ap pete kouri pèsòn poko konnen ki kote yo prale. Lè wap gade yon seri de pèsonaj, yo ap. Fòse mache vit pou kite zòn nan mezanmi kout katouch kap tonbe on dirè se nan lagè ikrèn bagay la difisil e lè wap gade imaj yo pèp ayisyen franchman dlo paka pa koule nan jew Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal mwen diw byenvini mpral ba ou tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou TAK 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse Zanmi pa w Fouco. Nouvèl la tonbe pèp ayisyen moun kanapevè a rive mete dòmi nan je 14 bandi. E mete yo mete dòmi nan je mesye yo se yon fason spesyal hein yon poulè flanbe pèp ayisyen sa kite barbecue dèyè sa kite poulè roti dèyè yo flanbe nèg yo wad se lè yap fè may legba humm ebyen medam matmwazèl ze mesye aprè pa bor isit nou te fin konfime lanmò chèf de gang ti makak. Ti makak sispann fè moun fè makak, ti makak paka fè moun petyonvil anlè tomasen makak ankò. Se bawon kap fèl fè makak aktyèlman la a. Gen yon pakèt sòlda makak pèp ayisyen ki lage anba raje a. Depi yè swa a, lapolis nasyonal bò kote pa l, mobilize pèp ayisyen pou yo al pirifye zòn anlè Tomasen. Donk nou konnen rès baz la la, ebyen yo wè, yo deplase ansanm avèk cha blende, ame jis nan dan pou yo al bay bandi yo kòdikris. Amèn! Humm. Men, bandi yo yo menm bò kote pa yo, yo t ap prepare tann lapolis tou paske nou konnen depi chèf tonbe, tout bandi demoralize, tout pwen vole pèp ayisyen. O o. Pandan lapolis sou wout, li prale pèp ayisyen, nèg yo vide lwil nan divès wout. Men la polis depi lèl deplase gen yon ti mizik li tap chante an avan la polis sèl fòs legal peyi a eske w pa la nasyon an pou nou fè travay la se pa chita plenyen men se pran zam ou an al trake bandi pou nou mete sekirite nan peyi a humm pèp ayisyen. la polis mete pye l atè li rive nan fyèf gang ti makak rive l rive nan jung lan pèp ayisyen oh oh eyy makak kòmanse vole la polis ap konvèti makak makak ap kouri. Makak pa vle rete pran levanjil la nan men la polis e la polis ba yo levanjil la nan gou jezi mouah I love you la popo byen ke dè fwa nou fèm fache men m toujou renmen nou lanmou m pou nou pap chanje. Ebyen medam matmwazèl e mesye divès bandi ki pete kouri ki pa vle pran levanjil la yo file yo mete tèt yo sou petyonvil Rive yo rive Petyonvil, epi gon ti bis ki t ap chaje. Gason monte nan ti bis la. Fòk nou pridan pandan dènye moman yo la wi. Ou pa ka monte yon bis antanke fanm ou wè tout se gason. Ou monte bis, ou yon pakèt ti jenn gason, valiz yo pa konn sa yo ap regle. Tout ansanm avèk yon zèl sandal, yon ti tenis, yon ti pantalon jeans, epi yon valiz. Desann machin nan tande. Konsèy pam pou ou. Ebyen machin sa kap soti anlè kap pase pa kanapevè paske bandi yo ap degaje yo pou yo rantre nan baz sa se sezisman fè yo kouri kite tomasen anlè yap fofile pou yo al jwenn izo. Nan wout la pèp ayisyen, yo gentan rele bèl bòs. Alo bèl bòs! Monchè nou kouri wi nou pa pran levanjil lapolis la non, nou pa ale anpè non. Nou lage pye nou wi gason. Lage nou lage pye nou bèl bòs, monchè m pa kache di w, sezisman ap touye nou wi. Rapidman, bèl bòs li menm bò kote pa l, pral leve lòt ti sòlda pou l fè te vèvenn pou mesye yo k ap vini pou l akeyi yo, paske se pèp ayisyen, si yo ka rive chape anba men lapolis, ebyen, fò yo fè ti te vèvenn pou yo retounen nan nòmal, pou yo repran konfyans, ti konpran. Men gen yon ti pwovèb kreyòl ki di. Ou ka toujou konn kouri men ou pa konn kache. Lawouze toujou ap taye banda a toutan solèy poko leve. Sa ki pral pase nan dosye a frè m ak sè m k ap koute m, pandan ti bis ap file sou kanapevè, hen, lè l pral rive tou pre komisarya a, gon patwouy. Patwouy la di, Halte la, chofè! M gon pou k bat mwen Hey tchobotobos Hey Echou a Polisye yo kanpe l Gon lespri ki bat polisye yo M pa konn ki lespri pèp ayisyen M pa konn ki lespri Men de tout fason on lespri k monte polisye yo Lespri sa a ki monte polisye yo pèp ayisyen Yo pral di non fò n fouye Hey Pèp ayisyen pral gen vyann pèp ayisyen Epi yo kanpe bis. Yo di nèg yo desann. N ap verifye anndan machin nan. Lè bis kanpe, polisye yo desann, machin pakin, plizyè polisye mete yo an pozisyon de konba frèzesè byeneme, epi gen youn ki kòmanse di, 3, desann. Kòmann, kòmann, kòmann, pliz, kòmann. Lè misye desann pèp ayisyen oh oh heyy lapolis peze misye yon bagay di men ou se gason bagay ka di nan janm ou men kòman bagay fè ap di bò kòt ou men se kwa listwar lè lapolis leve mayo li wè yon 9 milimèt. Polisye a san pale pèp ayisyen, li voye je l anwo, l voye je l anba, l gade lòt polisye yo, li fè yo siy. Yo gentan mete yo sou men yo, sansib a la gachèt pèp ayisyen. Epi yo di tip la kouche! Yo mete misye kouche atè a. Epi yo di pa gade! Chak misye leve tèt li yo kri, yo pase yon bagay bò tèt li. Epi l atè. Lapolis rale yon dezyèm grenn. zam. On twazyèm grenn, zam. Lè l rale yon katriyèm grenn ki te gen yon valiz, pèp ayisyen, hehey! Chajè Galil. Polisye yo di, mesye, nou pral ann Ikrèn? Nan ki misyon nou prale? Humm. Lapolis kontinye mete gason atè. Tank lapolis ap mete gason atè, se konsa gon lòt polisye sou kote li menm k ap ranmase zam, k ap ranmase chajè, k ap ranmase kali, k ap ranmase bal tout kalite kalib. Epi, popilasyon an kòmanse reyini. Lapolis ap lote gason, yo wè gason ap kouche atè, popilasyon an kòmanse rasanble. pou konnen ki sa k gen nan lòj. Rive lapolis rive fin fouye bis pèp ayisyen, 14 gason kouche atè a plat, nèg yo te ame jis nan dan epi sa ki pa gen zam gen katouch pèp ayisyen, si tout fwa yo rive yon kote, si bal fini pou yo pase lòt la katouch, tout nèg kouche atè a. Humm. Nou kapab raple nou istwa Bouki ansanm avèk dyab la. Lè dyab la rantre lakay li, y ap di mi wo, mi ba, mi wo, mi ba. E konsa dyab la t ap ouvè pòt kay poutan Bouki te anndan. Lè dyab la dekouvri Bouki pase Bouki rantre anndan l tèlman wè manje, l ap bat pou l manje tout manje poutan Malis gen t ale. Epi lè dyab la wè Bouki, Sak kanpe ansanm avek kawotchou yo yap chofe pep ayisyen. Sak a ti boutey gazoline yo di hum ou met fini wi la polis pou nou fe kou pa nou an. Sak ap leve tet pou gade yo kow nan tet l ansanm avek yon kout woch. Sak ap vire pou pale yo wesh nan bek li ansanm avek yon pla manchet. Sak ap fose gade la polis yo kow nan tet l ansanm a yon kout kawotchou. Ebyen frem ak sem kap koutem. Sa w tande a? Pandan lapolis li menm l ap fè ti kontwòl epi pou y remèt rapò, lè lapolis voye je l, li pa wè youn nan nèg yo non. Nèg yo tou nwa, tou nwa pèp ayisyen. Se kawotchou ki gen tan kouvri nèg yo. Nèg yo ap pran bwa epi yo ap met kawotchou sou yo. E nan pozisyon w yo, w pa ka kouri. Si w kouri, kote w prale? Se rete la pou ke ou pran sa k ap vin pou ou a. Donk, medam, matmwazèl e mesye, sa w tande a, lè popilasyon an fin koud wòch, li manchèt, li koud baton nan kanapevè, epi yo pase kawotchou nan bat je lapolis rete l rete l wè lafimen ap monte. E pff! Pff! Pff! Li gade l wè nèg yo tou nwa anba lafimen. Popilasyon an nève, li di sa yo pa pral antre nan komisarya pa gen plas ankò. Mesye sa yo fè twòp moun soufri. Mesye sa yo touye Eric Jean Baptiste e Eric Jean Baptiste ki mouri se pou nèg nan gouvènman yo wi paske sa kap pase aktyèlman la a nan sa madan Maniga antre a fòk mwen di w Eric Jean Baptiste pa tap janm aksepte l. Nèg sa yo touye senatè, yo touye yon pakèt polisye, yo touye sitwayen pezib, yo touye tout kouch moun, yo touye ti peyizan. Moun ki pa t menm gen pwoblèm ansanm avè yo, yo kontwo yo vide bal paske yo san fwa ni lwa. Yo kidnape, yo vyole, yo fè tout zak malonèt. Ebyen popilasyon an di, yon jou pou jibye, yon jou pou chasè, jodi a se jou pa nou, nou pa ka kite nou ale. Popilasyon an pase tout ray li sou nèg yo pèp ayisyen yo boukannen yo e m santi menm zo mesye yo ta retounen reboukannen ankò tèlman yo nève pa rapò ansanm avèk to ensekirite k ap monte nan peyi Dayiti maten midi swa. Medam, matmwazèl e mesye videyo sa w ap gade la a se konsa popilasyon an te kouvri bandi yo sanm avèk kawotchou on dirè lè m pral limen boukan pou m fè chabon an pwovens. Piga jan anviwònman mare m non. An nou gade ti videyo sa a avèk anpil atansyon. Nèg kouche! Jenn ti gason pèp ayisyen! 17 18 19 20 lane men koman yo gaspiye men koman yo fini lavi bandi pa konn long m toujou di nou sa frè se sè byen eme nan dezyèm video sa se konsa popilasyon an tap debake sou lapolis. Pandan li menm lap fouye yap pran nèg met atè yo menm yo ap debake pèp ayisyen ak manchèt yo ak baton yo ak wòch ak kawotchou yo ta pral mete sik sou bonbon bandi yo gade video a byen pou wè èske ou wè jan yo ap kouri debake humm yo pat nan rans menm nan kanapevè jounen jodi a donk medam matmwazèl e mesye jounen jodi a li enpòtan tou pou nou panse sou dosye sa Map raple w, ane ki sot pase yo la chèf de kang Odma te tonbe. Men jounen jodi a, ou kapab wè sa bandi gbas Gran Grif ap fè nan departeman Latibonit. Donk, chèf de gang Ti Makak tonbe, lapolis nasyonal, popilasyon an sitou nan Tomasen ak Petyonvil, pran responsabilite nou, nou youn sipoze sipòte lòt. E gon seri de boujwa anlè a tou k ap vòlè tè peyizan. Fòk ke nou bay boujwa sa yo monnen pyès yo. Nou pa kab vòlè tè moun yo. Si moun nan pa dakò li pou ke li vann ou tè l ou pa kab chase l, ou pa kab menase l. Sa pa sipoze fèt. Peyizan silvouplè, nou youn sipòte lòt. Nou youn kore lòt. Nou youn ebyen kenbe men lòt, solidarize nou ansanm. Pa tann se lè sèkèy la vini devan lakay ou pou wap rele anmweyy. Men lèl frape pòt kay vwazen w nan, gentan mete barikad, gentan mete w ansanm avèk vwazen an pou pouse fòs negatif sa kap ateri nan zòn nan. Zafè pou yon boujwa debake epi sa w tande la ap vin ban nou presyon, fè bandi monte pou vin vòlò tè, fò n koresponn ansanm avèk boujwa sa. Se pa paske nèg la gen cheve kalalou oubyen li gen gwo fanmi etc li gen gwo non nou pa ka koresponn ansanm avè l. Se pou nou koresponn ansanm avèk moun sa yo. Pa kite bandi sot kote yo soti epi debake nan zòn nan pou vin fè sa yo vle. Peyizan mwen konnen nou fò mwen konnen nou kapab. Monte brigad, siveye zòn nan, pa kite enkoni anvayi. E lapolis nasyonal nou kapab raple nou. Te gon gwo operasyon ki te fèt nan Savyen, anpil bandi te tonbe apre Odma te fin mouri. Men sa ki pase, pa t janm gon netwayaj a san pou san vrèman ki te fèt nan zòn sa a. Jounen jodi a, gang nan rekanpe ankò, retounen ap bay popilasyon an pwoblèm. Dènyèman la, 7 polisye mouri nan Lyankou. Donk la polis nasyonal silvouplè sispann lave men si atè, sispann fè travay la a demi. 3 bandi tonbe sa pa vle di ou met sekirite nan zòn nan, sa pa vle di ou gen kontwòl zòn nan pou sa. Donk m espere ke fwa sa a ou fè tout sa ou gen pou fè lè ou di ke ou gen kontwòl zòn nan pou tout moun kapab wè vrèman ou gen kontwòl zòn nan pou bandi pa retounen vin fè nich nan zòn sa a. Medam, matmwazèl e mesye apre aksyon sa fin pase, ebyen kite m fè ou tande temwanyaj kèk sitwayen nan komin Petyonvil, se ekstrèmeman enpòtan. Sa se 14 nèg kap reflechi, 14 nèg kap fè yon travay serye gade a, paske si yo pat konnen se yon travay serye, yo pa tap ka al pran zam nan men Andre Michel, yo pa tap ka al pran zam nan men Majorie Michel, yo pa tap ka al pran zam nan men Joseph Michel Martelly, epi pou vin teworize popilasyon. Rekonèt sitiyasyon difisil. ki ap dòmi atè a la, se pa le fè ke yo sezi yon bis k ap sot Petyonvil. Bis sa yo sezi k ap sot Petyonvil la, mwayennan nan tchèk woutin lapolis nasyonal t ap fè, li tonbe sou de twa malandren. Lè yo verifye, yo jwenn katouch tout kalite kalib nan valiz sakodo yo. Yo jwenn Yon pakèt 9 milimèt nan valiz yo. Epi popilasyon an li menm kòm yon popilasyon ki vijilan, li fè travay li an. Se popilasyon ki fè travay li. Yon chapo pou popilasyon, popilasyon ap travay. Kounye a se konnen kiyès ki pral peye popilasyon ki ap fè djòb sa a. Yon sòm de 14 jèn gason, w di? Bon, se popilasyon an li menm ki fè djòb pa l la. Pase wap gade yonn nan malandè yo la ki gon chèn nan kou l pandan l anba dife popilasyon an mete l anba dife epi misye ap degaje l pou l ale malerezman dife nou gen 4 eleman enpòtan nan vi a se lè se dlo se se se se se fe epi nòmalman se tè an finalite nèg yo rejwenn avèk 4 eleman sa yo ki mete yo nan sitiyasyon ke yo t ap chèche la. Bon, etan done ke m wè gon sandal yon demwazèl, m pa konnen si se moun ki ta pral fè manje pou yo. Paske, fò m di nou byen, se ranfò nèg sa yo ta pral pot ale Depisi wi. Se ranfò y ap pote bay Depisi. Epi pandan y ap pote ranfò bay Depisi, epi popilasyon an jeneral, li fout yo ranfò pa yo. Ayayayy! Ayayay gason ayayay mon garçon se pa ti ranfò piti non non nèg yo jwenn ranfò popilasyon an ba yo ranfò li voye yo kote l te sipoze voye yo. Canavevert Se nèg Canavevert nèg yo kidnapobis kap sot petyonvil se yo kidnapobis kap sot petyonvil mpanse nou tout konn istwa nou tout konn kote yo soti nou tout konnen son peyi ki gansterize, nou pa ka idantifye egzakteman ki kote l soti ak ki kote l pa soti. Eske nou pa gentan fè youn nan yo pale menm avan ke yo te egzekite yo? Ou menm ou ta nan sitiyasyon sa, se pale ki ta pral enpòtan pou ou? Ou jwenn pil zam sa yo nan mouda nèg yo, kounye a ou pral fè yo radote, sa ou pral fè yo di? Apa kote pou yo pale a, y ap pale la. Ayayayy. E nou di ankò, nou voye mesaj la bay malpwòpte gen Ariel Henry an, nou di Ariel Henry. Nou di André Michel kòm pòt pawòl svp, nou dil pale ti mesye. Sa Haiti se ameriken wi se ameriken wi ameriken avek boujwazi malpwop sekte prive salop atchougang vandal peyi zafou loray agreman chemen koulè dinozò 7 tèt opozisyon dekonvizyon grenn mouda kamoken vodouyizan sousou restavèk kominote Eyy gadon fristar. Se mwen avèw wi, se mwen avèw, se tèt nou yo pa vle nou avèw mete ansanm pou nou pa viv byen youn ak lòt wi, pou nou pa viv byen youn. Sak pase la ariel kriminel ke tout moun ariel te sipoze rele direktè la polis la epi poul fè apèl avèk tout ansyen gad yo gad ki channmas yo la polis yo ISP dcpj dlts bim swat tout moun sa yo ta reyini epi avèk popilasyon an nou tap jwenn kote Gang yo ye menm lè nou 25 40 50 te mouri lan nou men sa nou tap fè a nou tap fèl pou nou sove peyi a paske peyi a pa gen moun ladan paske yo gen cheri abdala travay penti gen kote m rantre anndan kay m jwenn zam se tankou pa sak tankou lontan lè wap lap keyi kafe wap mete diri se konsa zam lakay yo sa vle di nèg yo mechan se nou menm pitit tè a jounalis pa epanye lapolis pa epanye sivil pa epanye pyès moun yap touye tout moun enben se nou menm ki pou fon sèl. An 86, lè nou sòti Tichiti, nou vin nan Aken apye. Lè makout t ap fè manman kou pitit kouche manman, nou te di non, nou menm gwoup jèn 86. Nou te kase chèn nan. Enben, jèn kounye a yo, depi yo gen yon moto, yo gen mil goud nan men yo, nèg la pa t konn kijan pou l te konte senksan goud, kounye a l vini ap ba li dezan milyon goud, twasan milyon goud, yo kraze peyi a. Se te nou menm jounalis. Nou menm pèp ayisyen ki pou fè yon sèl, nou pa gen kote pou nou kouri. Se la a nou ye nou fèt, se la a gran gran nou, gran papa nou ne nou. Nou pa gen kote pou nou ale, moun pa konn alèz kay moun, se lakay ou pou alèz. Se pou nou fè yon sèl pèp, tankou Aristide te di, yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm ansanm, nou se lavalas. Mèsi. Vwala, medam, matmwazèl, se mesye w t ap tande deklarasyon divès sitwayen nan komin Petyonvil. Ebyen, popilasyon an ankò yon lòt fwa kenbe yon lòt grenn bandi ki te anba raje a, popilasyon an pran l byen serye, yo ap mennen l nan komisarya bay lapolis. Hehe! Rive y ap rive devan pòt komisarya a, lapolis rale zam li, l to w anlè, li di silvouplè, w nwèt, kenbe l, kenbe l, kenbe l pa vin avè l, pa vin la avè l. Ann gade ansanm. Humm ayayay hehehehe ayayay gason ayayay ayayay gason bon kouray bon konba hehehehe ayayay gason bagay la pa fasil kouri avèl kouri avèl ale kontinye kouri non ale pou nal nan komisa nan komisa nap mennen w bay lapolis nap fè lapolis gade vizaj ou. Ya, non, non, non, non, non, non, nou mèt tounen, tounen, tounen, tounen, tounen, tounen, mèsi bokou. Hehehehe, a la traka pou la rekayite wi nan peyi sila, menm la polis rive yon kote pèp ayisyen, li gad anwo, li gad anba, li wè sa l ta fè, paske l wè sitiyasyon an ekstrèmeman konplike. Medam, madmwazèl, se mèsye fòk mwen di w, pandan ke moun Kanapevè yo menm, yo ap mete sik sou bonbon bandi, Nan Fermat 52, enfòmasyon ki rive jwenn nou, genyen 2 lòt bandi ki t ap eseye ranmase pakèt yo pou yo lage pye yo, popilasyon an al kwaze ansanm ak yo. Sa w tande a? Yo pran yo. Nan ti malèt ki te nan men yo, yo zipe mesye yo nan ti malèt la, yo voye yo al jwenn bawon. Voye yo voye yo al jwenn bawon, gade non, byen ekipe, Donk, popilasyon an lanse yon operasyon ki rele kankannen salopri. Depi yo jwenn ou, yo pa nan dore ou, yo pa nan bere ou, yo pa nan rele lapolis pou ou, ebyen yo just kankannen ou yo fin avè w, puiske sitiyasyon an ekstrèmeman konplike pandan dènye moman yo la nan peyi Dayiti. Medam, madmwazèl e mesye, fòk mwen di ou nan Debussy bagay yo ekstrèmeman konplike. Depi vè inè nan maten divès kretyen vivan pa gen dòmi nan je sanba kabann yo kache. Donk, anba kabann yo kache, bandi kaptire sa ki pase, menm nèg nan baz 5 segond debake nan zòn nan, ki sa yo te vin fè, yo te vin gade kòman yo kapab pran kontwòl zòn nan pou mete yon baz gang kanpe. Popilasyon an ap kouri, lapolis debake, ah bagay la myèl pèp ayisyen ann eseye gade kòman bandi yo, yo pèdi, yo pa konn wout la, yo ap rantre nan tout kay, gade ti videyo sa ansanm avè m. Mesye men ti tonbe la. Sèvant lan kouri antre. Ala traka papa! Nèg ap kouri, li pa konn wout la. Li pa konnen, li pa konn ki kote pou l fè. E pèp ayisyen, depi ou rive yon moman ou an danje, menm si ou te gen 5 zam nan men w ki te fou l, ou pa ka fè yon mèd avè l non. Ou pa ka fè anyen avè l, se kouri w ap kouri pase tèt ou cho, ou wè tout lòt yo tonbe se sèl ou k rete, w ap gade wè kòman ou te kapab soti tèt ou. Antouka, fòk mwen di w, sitiyasyon an ekstrèmeman konplike nan zòn sa, jan ke w ap gade videyo sa pèp ayisyen, se konsa kretyen vivan t ap pete kouri kite lakay yo byen ke yo pa konn ki kote yo prale men yo ap kite zòn nan pwiske anpil bal tap chante depi vè inè nan maten ann gade videyo a wap gade pèsonaj mezanmi jan yo ap soutni yo yo paka mache rapid timoun jenn gason jenn fanm ap kouri kite zòn nan ensekirite mezanmi pa gen bouch pou pale aktyèlman la nan zòn metwopolitèn. Frè m ak sè m k ap koute m, m ap fè ou konnen, travay sa a ou wè moun Kanapevè sot fè a, se pa yon ti koze piti. E menm moman an, ou kapab wè ki sa k ap pase nan Turgeau, ki sa k ap pase nan Debussy. Hum! Se pon ti koze ki piti non. E mesye sa yo ki tap soti anwo, lapolis chase yo, siman yo ap file pase desann, yo ta pral pase wè nèg yo kap koud bal nan Turgeau anba. Ou pa konn ki sak ta pral pase nan zòn sa a. Popilasyon an ki ba yo sa yo merite. Popilasyon map diw mare sentiw, sa ou fè jounen jodia, sa se poko menm peti dejene menm. Sa se pa menm peti dejene, m gen presyon se leve wap leve nan kabann ou epi yo pase w yon ti te. Paske kriminèl ki nan tèt peyi a aktyèlman la yo pa anpè. Nèg ki tap mande entèvansyon militè yo pa anpè lè yo wè ke nou poze gwosè aksyon sa a. E n te di l nan jou pase yo, nou kapab mete sekirite nan peyi a. Men se vle nou poko vle. Nèg tankou Andre Michel li pa alèz, raple w dènyeman li te deklare si pa gen yon entèvansyon militè, pa gen anyen kap fèt nan peyi a, pap gen eleksyon. Donk toutotan moun ap mouri se toutotan sa fè yo plezi paske yo ap pwouve lentènasyonal ke fòk genyen etranje pou debake nan peyi a pou vin vòlè tout resous nou yo ki anba tè. Pèp ayisyen kale je w wi. Gade sa ki pase nan wikenn nan la a nan Sousmatla kisa w wè k di? Ki sa w wè k fèt? Eske gouvèneman an soti yon nòt? Eske gouvèneman an voye senpati l? Menm si se yon manti l te ba nou, eske gouvèneman an fè yon twit? Moun mouri tankou poul nan sezon epidemi. Pa gen moun ki pipe yon mo. E pèp ayisyen, bandi sa yo ki debake depi inè. nan tyojo ou pa konn kisa yo ta pral fè e popilasyon an ki fè viktwa sa m pa kache di w sa fè tèt yo fè yo mal pase lè yo wè bandi ap pase lè yo wè popilasyon an ap pase bandi o fil de lepe konsa sa manje fiyèl yo pase ke tank kretyen vivan tonbe se tank pèp ayisyen yo jwenn plis agiman pou yo debake nan anbasad pou yo debake nan loni pou yo fè konnen wi peyi a bezwen yon entèvansyon militè. Paske tout sak nan tèt peyi a nèt se gang yo ye la polis yo divizel an miyèt moso yo chak pwan pati yo rantre nan dèyè pòch yo donk sèl fason pou yo debarase yo sanm avèk gang yo te fin kreye yo se jwenn yon entèvansyon militè pandan yo ap vann peyi a pandan ke blan yo menm yo ap vòlè resous natirèl nou yo. E raple ou sa nou pran anba men minista, pitit fi nou yo vyole, pitit gason nou yo vyole, kolera plis pase 10,800 kretyen vivan tonbe nan peyi dayiti. Pèp ayisyen, pran responsabilite ou, ranmase karaktè ou fè w kite sanwont nan lavi ou. Pandan ke nap mete sik sou bonbon bandi yo, fòk nou veye anwo, veye anba, veye kriminèl ki nan tèt leta, veye kriminèl yo kap pran desizyon pou nou. Paske yo gen plan pou yo elimine nou youn aprè lòt. E la polis silvouplè? Monchè sa m wè pou Antoine nan gonmye poko wè l non. Pase kote w wè la popilasyon an li menm l ap mete bagay nan men bandi. Ou mèt aranje w yo pral monte operasyon pou w pou voye w al mouri pa 10 pa 15 pa 20. Pa bliye menm yo menm yo fin prepare operasyon epi yo rele bandi yo di men sa k pral pase. Pou yo pran w nan pyèj pou yo touye w. Apre sa pou yo vin prezante konferans pou laprès pou y ap kriye, pou yo di lentènasyonal vin ede nou. Paske yo konn ki relasyon yo gen ansanm avèk bandi a. Yo konnen ki sa bandi a itil yo, fason bandi a sèvi ansanm avè yo, fason bandi yo fè yo rich. Donk nou menm si nou pa veye aryè nou, se nou menm k ap wè l. Donk popilasyon an, pran responsabilite w. Kore la police pase nou tout konnen la police son la police anbasad li ye si la police prale nan operasyon fok anbasad yo konnen ki valè grenn katouch la police genyen nou konn sa trè byen eske ou janm won anbasad nan peyi dayiti ki di yo se zanmi peyi a kap ede kap soutni pou mete sekirite ou wè yo janm pale de lame dayiti non yo pa bezwen bagay konsa nou deja konnen son la police koupyon nou genyen. Donk, pandan n ap pran responsabilite nou, n ap redi zòrèy polis yo pou n fè yo konnen se pitit peyi a yo ye. Si yo gen zam nan men yo, si yo pran fòmasyon, yo pa ka kite yon pakèt moun pran yo, trennen yo, fè yo tankou zonbi, ap manje yo maten, midi, swa. Fòk yo kapab defann tèt yo. Men nou menm popilasyon an, file manchèt nou, jan ke n te di l depi plizyè mwa, e Info Bertho pèp ayisyen te kanpe l te di, 2 milyon ayisyen, 2 milyon manchèt! Prepare ou nenpòt lè bandi frape pòt lakay ou pou sèvi ansanm avè l. Si bandi yo te konnen nou chak te gen yon manchèt file lakay nou pèp ayisyen, ebyen avan yo debake gon fason yo t ap kanpe pase lè yo konnen yo pral rale zam nan pou yo to gon moun ki pase anlè ra li retire tèt la, sa w tande a yo pa t ap fè sa e yo t ap pran pil prekosyon a nivo ensekirite a monte la a li pa t ap konsa. Donk medam matmwazèl e mesye veye dirijan yo paske a chak fwa nou fon kou konsa nou wè kisa bandi retounen vin fè veye mèt gang yo veye nèg ki nan tèt anlè ki di si pa genyen yon entèvansyon pap gen sekirite pap gen eleksyon fòk nou veye yo paske tank nap mouri se sa ki nan avantaj yo medam matmwazèl e mesye antouka humm bouch granmoun santi men pawòl li pa santi Medam, matmwazèl e mesye depi divès mwa nou te anonse l, depi lè yo fin touye Jovenel Moïse, gon vàn san ki ouvè nan peyi Dayiti. Paske nèg yo te tèlman kraze boutèy lage tout kote, jounen jodi a menm yo menm yo pran nan pwòp pyèj yo. Donk moun ki kapab di alte la nan sa k ap pase jounen jodi a l rele popilasyon ayisyèn nan. E si demen maten nou vle rezoud pwoblèm ensekirite, tèt k ap mal panse, boujwazi santi, politisyen kòwonpi, pwostitiye, nèg ki nan anbasad, gade non, ki pa janm sispann pran vye desizyon, k ap maniganse vye politik sou do nou onivo entènasyonal, demen maten nou kapab fè l e pa bliye nou se desandan Jean Jacques Dessalines. Medam matmwazèl e mesye byen vini e byen nan ensolit nou pou jounen jodi a ayayay gen Bondye se konsa Andre Michel ap chante wi lèl tande popilasyon kanapevè mete dòmi nan je fè poulè griye, poulè flanbe ansanm avèk 14 sòlda l, an nou swiv ti videyo sa ansanm. Mwen santi m pa ka kriye ankò Pa gen plas pou kè m brize ankò M santi m malere. Ala traka pou lave kay tè Kè brize kòmè Kè l brize Kè l brize Adje konsa wi kè André Michel Kè Ariel Kè minis teritwa pèdi a Kè yo brize nan moman yo pa ka di wa yo pa fè souf. Yo pa fè souf, masak ap fèt yo pa fè souf, popilasyon an touye yo pa fè souf. Men pèp ayisyen m konnen yo nan chagren, nan lapèn. Pèp ayisyen ebyen fòk mwen di w genyen pòt pawòl lapolis la ki se Garry Derosier ki prezante yon konferans pou laprès, yo bay vèsyon pa yo sou dosye lanmò chèf de gang Ti Makak. Pou plis detay, an nou tande l ansanm. Lapolis nasyonal mobilize e operasyon lapolis ap mennen yo, yo an kours. Nou konnen dènye evenman yo kote ke le 9 avril 2023 o nivo Tomasen kote ke nou te pèdi 3 jèn polisye ki yo menm te o sèvis peyi yo e kote ke yo viktim nan akonplisman devwa yo, tach yo e travay responsablite ke yo gen o nivo sekirite pou pèmèt ke lòt moun viv. Nou di ke polisye yo. Kòm bilan pasyèl, genyen 6 fizi daso ki rekipere, genyen 2 radyokominikasyon, gen 30 veyikil ki imobilize, gen 7 motosiklèt ki imobilize nan fyèf Ti Makak, ensi koni. il une génératrice qui détruit, il trois cadavres que la police récupérée suite à échange de tirs avec la police. Il y a plusieurs bandits qui, malheureusement, blessés mortellement suite à intervention et échange de tirs tout avec la police. comment malheureusement blessé mortellement? Eh, eh! Faut pas ici avec nous, hein, monsieur Gary. M malerezman blese mòt erezman blese mòtèlman. Sonje m di nou m pral nan lapolis pou nou ka mete m pòtpawòl bon anfèt m ap travay pou m pòtpawòl lapolis. Chak lè m ap vin bay konferans pou laprès m ap vin bay rapò. E pou tout bandi rete bò twalèt wi. Se pou m fè kè yo sote vip vip. Se pou m fè kè yo desann nan pla men yo wi. Se kwa listwa? Ou ap prezante bilan epi ou dekouraje konsa chèf la. Fò pa ensi avèk nou hein. Polis. Genyen tou plizyè otaj ki ta rive libere. E n ap di tou a laprès lò de entèvansyon sa yo. Genyen Metellus Carlo ou Metellus Petit Homme, alyas Ti Makak, chèf de gang ki t ap opere nan tout zòn nan e gen anpil moun nan popilasyon an ki viktim de rezo sa a, de kidnaping, de anlèvman, sekestrasyon e gen polisye tou ki viktim tou ke nou konnen. Swit a dènye entèvansyon e selon sous de ransèyman nou, Ti Makak, chèf de gang, sous de ransèyman nou konfime, konfime ke li desede swit ak blesu. Nou konnen sa k pase tou maten an tou o nivo Kanapevè kote ke lapolis te entèsepte yon minibus e te gen abò li plizyè moun ame. la police fait toute salle capable pour que les mon de préférence et conduit devant la justice, mm vu à couleur populaire. Et qui la justice Qui, la justice La justice, territoire perdu. Hein? hey! Dasyon an, se ke nou konprann e n ap pwofite tou pou nou di a popilasyon an, nou konprann sitiyasyon k ap travèse w la e nou tout nan sosyete a viktim men kolaborasyon ke n ap mande an fòk li san vyolans. E sa ke n ap mande a popilasyon an e. Tout efò ke lapolis te fè, malerezman, bandi ame sa yo ki te abò veyikil lan, kote ke yo lenche e popilasyon an boule yo. Pou le moman, an atandan rapò definitif lan, genyen plizyè zam ke nou jwenn, plizyè minisyon, plizyè telefòn e dot materyèl. Et concernant Cité Soleil, qui fait actualité tout pendant le week-end ou bien pendant la semaine, mhm. non, on dit que selon l'information que nous avons, c'est à deux groupes rivaux qui tapent mains et ça nous gagne comme premier élément d'information. Et pour le moment, la police occupait des positions stratégiques, de quartier en quartier, et pour créer peur que la population, pour être vigilant et continuer pour toute collaboration avec la police nationale. Dans la Tibonite, nous avons deux commissariats qui, pour le moment, pas un policier à savoir Petite Rivière et Liancourt. Il y a disposition qu'apprend au niveau de direction de travail. Et pour situation et sous ce matin là Genyen plizyè enfòmasyon ki vin jwenn nou e lapolis bò kote pa li, li fè tout sa l kapab an fonksyon de materyèl li pou ke li kapab prezan nan zòn sa yo. E nou tout konnen deja ke o nivo lojistik nou limite an tèm de mwayen, an tèm de materyèl. E sa fè gen anpil efò k ap fèt o nivo o kòmandman pou ke yo. Konpè Gary, chak lè w vin a koze sa m di w pa vin di nou l? Pa vin di nou l pa gen mwayen ba, sa k fè nou pa gen mwayen? Ki sa k anpeche nou gen mwayen menm? Pa gen mwayen, di popilasyon an achte pou nou, si se sa nou vle, bay chak lè nou vini nou pa gen mwayen n ap fè efò. Kote gang yo jwenn tout zam sa yo? Nou pa janm gen mwayen. M di nou sispann plenyen. Kenbe bagay sa nan kanson nou. Nou pa gen mwayen nou an. Ay la, popilasyon an deja gen pwoblèm e kounya l wap vin plenyen mete ban, mete sou li ban. Nou bezwen de solisyon. Se pa de pwoblèm. Se pa plenyen pou vin plenyen. Se pa de kesyon pou ap vin poze nou. Ou pa gen mwayen. Sa sa gade nou pa gen mwayen. E pa ou k la pou met sekirite. Sa m konnen ou pa gen mwayen ou nan. Lè w ap vin di nou pa gen mwayen donk sa w vle di nou la? Bon e ou k la pou met sekirite, ou pa gen mwayen, ou pa gen dis. Mwen m di nou pa vin di popilasyon an sa. A e nou tou prèske fin mouri deja, se efò n ap fè, se kouray nou n ap ranmase, a se di dyab bonjou l ap manje ou pa di l bonjou l ap manje epi ou la w ap vin di m pa gen mwayen men an Ikrèn ou voye nou pou n al chèche cha pou n pot pou nou. Gen de bagay nou pa bezwen vin di lapolis, nou pa vin di, nou pa bezwen vin di popilasyon an pa gen dis, degaje nou antre nou regle, regle koze nou, rezoud pwoblèm dosye pa gen mwayen sa. Se pa dat nou achte yon ekip cha Kanada. Men anbasadè a la, men Ikrèn tanzantan y ap voye pil cha, pil sòlda lòtbò a. Pou yo al batay, bagay blan a blan kap jere. Men sa pa anpeche tout jounen l nan salon nou, nap bwè ti te, ti dlo ansanm, pa konn poukisa. Epi nou la ap vin plenyen nou pa gen mwayen. Sa nou di popilasyon vle? Pot ti bout kouto yo pou nou? Fè nou pa ensi ansanm avèk moune. Nou kòmanse nwizib wi franchman. Ranfòse kapasite materyèl, ekipman lapolis nasyonal la de manyè pou ke lè gen sitiyasyon de twoub, lè bandi. Pase chak jou nap vini ranfòse pa gon konferans pou la près nou pa vin di betiz sa Bondye papa. Men tout la sent jou nou tande wi entèl ap envesti entèl tèl peyi tèl peyi anbasadè tèl tèl tèl bay tèl men sa sa yo itil. Pase diskou yo pa janm chanje m anvi tande yon lòt bagay pozitif nan lapolis tèt mwen fèm mal mezanmi oh oh. Pa gon konferans ki vin bay Bondye papa pou pa gon plenyen wi, nou pa gen mwayen nou pa gen dis nou pa gen dat. Si nou pa kapab just di nou pa kapab. Nou pa gen nou pa gen nou pa nou pa nou pa nou pa. Kilè nap gen nou pa pa pa toujou gon bagay negatif. Mesye dam, kitem di nou bagay, wè chak pawòl nap plede di. Yo gen konsekans wi. Pawòl yo gen pwisans. Nou pa, nou pa, nou pa, nou pa, nou pa. Men omwen lapopo atire yon fòs pozitif sou nou hein. Nou gen teknik bandi yo pa gen teknik. Kantite materyèl, kantite fòmasyon nou genyen, bandi yo pa genyen l. Men sa nou di popilasyon an fè li menm menm? Ay tout lasent jounen se plenyen nou vin plenyen nan zòrèy li. Anvayi lespas pou lapolis li menm kapab reyaji. E ankò yn fwa nap di popilasyon an ou se zye lapolis. E pa genyen lòt patenè ki vle pou vake libreman aktivite w, patenè sa se lapolis nasyonal e se ansanm pou n fè l. Wo kòmandman tou a felisite tout polisye nan dènye moman sa yo pou devouman yo, detèminasyon yo, kouraj yo fas a sitiyasyon ensekirite a. Malgre ankò yon fwa nou limite o nivo lojistik, men pa gen bagay ki pi fò ke detèminasyon e kouraj. E polisye yo bay vi yo Polisye yo bay tout sa yo gen an tèm de kapasite pou ke yo menm bò kote pa yo e an fonksyon de mwayen yo pou ke yo arive fè travay yo. Ankò yon fwa, n ap remèsye tou popilasyon an. Kote nou kwè ankò e n ap toujou kwè ke yon maryaj popilasyon an avèk polis lan lap bay bon rezilta. Se solidarite sa a ke nap mande chak jou avèk popilasyon an e sa fè ke nou remèsye l se paske li voye dè sinyal pou ke li montre nou lap fè tout sa l kapab pou ke li pote solidarite sa a, kolaborasyon sa a. E nap mande ankò pou ke li trè vijilan paske nou konnen ke gang yo yo enpe patou e yo epapiye yo nan plizyè fwaye de gang. E travay sa a, se pa lapolis tou senpleman. Se vre ke nou se yon eleman enpòtan nan kesyon sekirite an, men gen dòt sektè ki pou vin jwenn avè nou. Konsènan dòt antèn ki Pa gen polisye ladan yo. E kòm o nivo Lartibonit, nou konnen ant tout popilasyon an nan zòn sa a, egalman nan zòn ke w sot site yo, dispozisyon sa a kap pran se gradyèlman, de manyè pou ke nou kapab arive envesti ankò espas sa a, pou ke nou kapab prezan e pou nou pèmèt tou popilasyon an li menm vake libreman nan aktivite l. E konsènan sous matla, nou te di w ke. Genyen plizyè enfòmasyon k vin jwenn nou e ki fè n konnen genyen plizyè mò malerezman kote ke ankò yn fwa popilasyon an viktim a savwa e kesyon ki lye a baf ou konnen ke sè kòm lajistis lenstriksyon è sekrèt o nivo de la direksyon santral de la polis jidisyè e question là, encore une fois, important. Mais c'est que les plus bon pour que la justice même continue de travailler. C'est certain que, et pour côté par et la presse, nous-mêmes, nous sommes capables d'aller auprès des autorités pour que nous soyons capables bien et d'autres informations. Mais pour et la police, c'est, j'aime bien lancer comme l'instruction au niveau cabinet, l'instruction est secrète. Bonswa pòt pawòl mwen rele Jean Chrisnol Prophète map travay pou vizyon 2000 pou sou smart la ou nou di ke nap tann rapò men pou lenstan son popilasyon ki pratikman e fèmen lakay li gang yo ap rantre yap touye yap vyole an atandan ke n gen bilan eske la polis ap travay pou ke nou rantre e nan zòn nan pou n kapab e pwoteje popilasyon an e e dezyèm mwen tande map poze dezyèm kesyon an. E dezyèmman sou ti makak la nou konfime ke li mouri, eske lapolis kraze eske lapolis kraze gang nan? Alò map retounen pou m di w ke selon e dènye sous nou ke nou ki sou le teren konfime ke chèf gang sa a ti makak E se sa jisteman sosyete a di e laprès di tou, fòk lapolis ta gen kapasite pou ke li kapab konsolide espas la de manyè pou ke nèg yo pa tounen. Men, lè ke nou wè sekirite sou le plan global, li lye a sa k rele E menm enfrastrikti tou pou genyen tou. Paske nou konprann ke zòn sa a se yon zòn ki gen anpil raje ki e ki menm difisil jisteman pou moun e sikile ladan li. La a fòk polisye yo tou e pwoteje tèt yo pandan ke nou menm n ap fè tout sa n kapab bò kote pa nou pou ke nou kapab kreye prezans nan zòn sa a e pou ke espas sa a pa O mwen tounen ankò avèk nou yo pou yo kapab kontinye fè e bandi yo kapab kontinye fè e e dega sou popilasyon an. Mèsi, mèsi pòt pawòl, Bondye beni w. Ale anpè frè mwen, ke tè a lejè anba pye w. Frè m ak sè m k ap koute m, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete. Sitiyasyon an ekstrèmeman konplike nan departeman Latibonit, jan w ap gade imaj sa a, ebyen se konsa, tè yo, kote peyizan yo konn plante diri, ye aktyèlman. Bandi ap batay, dlo bloke, yo pa jwenn dlo pou yo wouze latè pou yo fè jaden. Epi ansyen senatè Latibonit la ap pale nou de pwodiksyon nasyonal. J konpran ryen jiska prezan. M confuse pi rèd nan peyi Dayiti. Men nan ki sitiyasyon tè peyizan an ye pou l plante diri. Epi ansyen senatè kounya l ap pale nou de pwodiksyon nasyonal. Je ne konpran ryen pèp ayisyen. Moun yo pa jwenn dlo. Moun ki te vote l pou l vin sa l ye jounen jodi a. Yo pa menm jwenn dlo pou ke yo wouze pou yo fè jaden. Pou yo okipe fanmi yo, pou yo okipe zanmi, pou yo okipe, pou yo patisipe tou nan devlope peyi a. Gang anvayi latibonit. Senatè Youri Latortue wi. Pwodiksyon nasyonal epi men nan depatman kote l soti a. Mwen menm m pa bor isit lem diw ayiti se la repiblik de koken sel volè kap rete ou dwe panse se blag frem ak sem kap koutem byenvini nan ayiti peyi spesyal bagay la di wi eske w wè sa depresyon fè ti pèp la. Ann tande deklarasyon pèsonaj sa a pandan l t ap pale ansanm avèk popilasyon an. M ap mande pou tout moto sa yo filme yo pou pou rès moun k ap gade nou sou radyo, k ap tande nou nan televizyon pou yo ka wè pou plis enbi se pèp la. Èske w wè? Èske w wè? Granmoun nan gen yon depresyon, yon emosyon k ap fin avè l. Èske w konprann? Moun ki nan televizyon yo. Yo dwe tande. E moun radio yo mezanmi nap gade. Bagay la pèp la confuse. Antouka janm toujou renmen dil Haïti dictature la pelle des antilles Haïti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra ki moura kakara nap fè plas a vwadlamerik pou ense fòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo randevou kase nan yon ti tan ki pa trò long. Fòs Operasyon Espesyal Ameriken yo te fè yon evakyasyon nan peyi Soudan nan moman 2 jeneral rival ap bokòte kout zam antre yo, Valery Saint Louis depi vil Nouyòk. Fòs Operasyon Spesyal Ameriken yo te fè yon evakyasyon rapid nan anbasad Ameriken an nan peyi Soudan, kote ke batay pete ant 2 gwoup ame. Otorite Ameriken yo te anonse evakyasyon rapid sa byen ta nan Samdi swa. Yo fè konnen ke fòs Ameriken yo te antre e soti nan kapital peyi Soudan abò yon elikoptè de gè. Pa gen okenn kout zam ki te tire e pa t gen okenn gwo viktim selon sa yo te rapòte. E dènye anplwaye anbasad ameriken an kite vil Khartoum nan kote ke Etazini fèmen misyon diplomatik li pou yon tan endefini. Moun ki rete dèyè nan peyi Afrik de Lès sa se dè milye de sitwayen ameriken k ap viv la. Ofisyèl ameriken yo di ke li ta twò danjere pou yo ta fè yon pi gwo operasyon evakyasyon pou ta deplase tout moun sa yo. Yon lòt bò, 70 lòt moun te evakye soti nan peyi Soudan e se yon avyon militè Panyòl ki te ateri nan peyi Espay tou prè Madrid ki te fè operasyon sa a jodi lendi 24 avril la nan baz ayeryen Torrejón de Ardoz. Nan 72 moun sa yo, 34 se sitwayen Panyòl ki gen ladann pèsonèl diplomatik. Minis afè etranjè peyi Espay la te di ke avyon an te evakye tou kèk sitwayen lòt peyi Inyon Ewopeyèn yo ak Amerik Latin nan soti nan peyi Soudan. Ministè Defans lan te di ke se anviwon 200 manm Fòs Lame Espanyòl lan ki te patisipe nan operasyon sa a. Plizyè peyi Ewopeyen, peyi Lachin ak lòt moun atravè lemond te kouri pou wè si yo ta evakye plizyè milye sitwayen pa yo soti nan vil Khartoum nan jodi lendi 24 avril la pandan ke gwo kout zam t ap tire Nan mitan yon batay fewòs ant lame a ak fòs paramilitè, peyi Lafrans te kòmanse evakye sitwayen pa li yo nan vil Khartoum nan tou depi yè dimanch. Moun ke yo te evakye yo gen pami yo timoun ak granmoun aje, ansanm avèk sitwayen lòt eta ewopeyen yo. Yo te monte abò yon avyon militè nan baz fransè a ki nan vil Djibouti. N ap raple ke se nan dat 15 avril la ke toudenkou batay ame sa a te eklate ant militè yo ak yon gwoup paramilitè Fòs Sipò Rapid, RSF, ki yo menm byen ame. Batay sa deklanche yon kriz imanitè epi touye 420 moun. Dè milyon de sitwayen soudanè vin pa gen aksè ak sèvis de baz yo e yo bloke lakay yo, yo pa ka soti. Plizyè milye diplomat etranje, travayè k ap bay èd, etidyan ak fanmi yo twouve yo bloke nan zòn kote lagè a eklate depi semèn pase a. Avyon de gè te bonbade kapital peyi a, ayewopò prensipal la te nan sant batay sa kote ke baraj atilri te kreye yon ensekirite nan mouvman antre soti nan youn nan pi gwo vil kontinan afriken an. Atak yo te vize diplomat yo e omwen 5 travayè k ap bay èd te arive mouri. Yo te atake tou omwen 2 konvwa ki te enplike nan evakyasyon sitwayen yo soti nan anbasad Katari a avèk yon lòt konvwa ki te evakye sitwayen fransè yo, youn nan yo te blese. Jodi lendi a, peyi Lafrans ak peyi Almay fè konnen ke yo evakye anviwon 700 moun. Ministè Afè Etranjè peyi Lafrans lan di ke anbasad li ki nan vil Khartoum nan fèmen epi li pap sèvi ankò kòm yon pwen rasanbleman pou moun ki ta vle kite vil la. Valerio Saint-Louis pou voa Kreyol, New York. Toujou nan aktyalite entènasyonal la, yon gwo responsab Inyon Ewòp la eksprime espwa l minisyon ke eta manm Inyon an te pwomèt Ikrèn yo ap rive kanmenm, Serge François Michel depi Miami, Florid. Chèf politik afè etranjè Inyon Ewòp la, Josep Borrell di jodi lendi an, pandan gen mezantant toujou sou yon pwogram pou founi Ikrèn minisyon, li. Gen konfyans ke eta manm yo pral finalize rès detay yo. Borrell di jounalis yo nan Luksanbourg lè l rive pou yon rankont ak minis afè etranjè Inyon an yo ke li sèten ke tout moun pral konprann ke nou nan yon sitiyasyon ijans ekstrèm. Yon lòt kote, yon otorite ris rapòte yon atak a dronn ki fèt sou pò Sevastopol nan Krime bonè jodi lendi an. Gouvènè ke Larisi enstale nan vil la, Mikhail Razvojaev di sou medya sosyal ke fòs ris yo detwi yon dronn ki te atè pandan yon dezyèm dronn eksploze. Razvojaev di yo pa rapòte okenn dega ki fèt nan atak la. Ikrèn pa konfime tousuit atak la nonplis. Nan mwa oktòb ane pase, te gen yon atak a dronn sou flòt Larisi nan Lanmè Nwa a e dwèt te lonje sou Ikrèn. Serge François Michel, voa Kreyòl. Nou prale nan peyi Dayiti kote popilasyon Kanapevè, yon katye nan kapital la Pòtoprens, ebyen mete dife sou plis pase 10 prezime bandi devan je polisye yo lendi 24 avril 2023 a. Matiado Vilme pou plis detay. Aksyon sa pase aprè ajan polis ki afekte nan sou komisarya Kanapevè arete yon ti bis ki te gen ladann 14 jèn gason sila yo ki te ak zam nan men yo ki tap pran direksyon sant vil la. Malgre entèvansyon fòs de lòd yo, popilasyon ki tap asiste sèn nan rive mete dife sou tout 14 endividi sila yo. Kèk nan manm popilasyon ki salye travay polisye Kanapevè yo te pale konsa. Lè ranfò ta pral bay kote yo te a pat bon, yo t avèk pat, bwòs, savon nan valiz yo, tout sa. Epi popilasyon Kanapevè a di yo Kanapevè s on tè glise. Nou yo bat yo avan, ba yo kout wòch, kout mòflè, nou bat yo epi bon. Yo met kawoutchou sou yo. Pa pè, n ap kenbe konsa paske nou pa gen moun ki pou ba n sekirite, nou pou bay sekirite e nou pou bay tèt nou sekirite. Epi n ap fè yon jan n ap fè tout moun konnen, mwen m k ap pale a, nan kote mwen, si w pa abite nan zòn nan, evite pou w vini nan zòn nan, sitou si w se jèn gason, Nou pa rekonèt ou pa konn moun nan zòn nan pa vini. Felisite polisye nan komisarya kanapevè a pèp la avèl nap pouse epi bandi pa vin la konsa. Finalite, yo pa vle nou dòmi nou menm nou pap kite yo dòmi tou. Popilasyon fè djòb li, nou di good job pou popilasyon. Yon jounen brimad tou pou rezidan nan lokalite Debisi, pi presizeman nan site Gabriyèl, Kamoro ak vilaj Tewodò pou n site sa yo sèlman, k ap kouri kite lakay yo akoz bandi ki anvayi yo. Yon sitwayen ki pat vle nou pran imaj li pou rezon sekirite l di se gwoup sivil ame ki ap evolye Vilaj de Dye k ap chache pran kontwòl de Bisi. Sa k pase? Nèg yo k vin pran vini pou pran zòn nan nan men nou. Yo vini a megafòn yo di kòmandan Manno voye yo vin mete vin mete chèf yo. Epi yo vini avèk depi maten an la y ap tire sou nou. Depi a inè di maten bal ap tire. Bizwen yo se al yon chèf poutèt pou chèf la ka gen kontwòl Digicel, Marriott, Vilaj Teyodò. Men ou di nèg yo parèt avèk megafòn, ya di kòmandan Manno, èske Manno a se de moun ke nou konnen, èske moun zòn nan ki konnen? Non, Manno vilaj Teodò, Manno nan vilaj, chèf Manno, kòmandan Manno ki voye vin mete chèf pa yo. Kiyès Manno a? Kòmandan Manno, sa k vini apre Izo, ki voye vin plase chèf li. Kèk sitwayen ki pat vle pale nan mikwo ak devan kamera n di bandi yo ale ak plizyè moun. Nou dwe di w tou, bandi yo rive mete dife nan plizyè kay ki nan site Gabriyèl. Nouvèl yo fè konnen, gen anpil moun ki sòti blese nan perimèt Channmas la, pi presizeman zòn ansyen lokal Rex Theatre, aprè Rex Theatre, nan yon fiziyad plizyè sivil ame ki te nan yon machin. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé, pou voa Kreyòl. Toujou nan peyi Dayiti, lapolis konfime lanmò chèf gang Laboul la, yo rele Ti Makak, apre yon lese frape ame l te genyen avèk ajan de lòd yo, Renan Toussaint gen deklarasyon pòt pawòl polis nasyonal la komisè Garry Desrosiers. konfime ke chèf gang sa a Ti Maka blese, li mouri swit a blesu l. Pòt pawòl lapolis lan komisè Garry Desrosiers ki konfime chèf bandi Ti Makak mouri swit ak yon blesu aprè l te fin resevwa katouch nan kad yon operasyon sere boulon chèf de lòd yo te mennen nan dat 9 avril 2023. Komisè Desrosiers di pandan operasyon sa a gen plizyè akolit Ti Makak ki blese mòtèlman malerezman ak tou yo sezi plizyè zam ak materyèl. Genyen 6 Fizi daso ki rekipere, gen 2 radyo kominikasyon, gen 30 veyikil ki imobilize, gen 7 motosiklèt ki imobilize nan fyèf Ti Makak, ensi koni, gen yon jeneratris redwi, genyen 3 kadav ke lapolis rekipere swit a echanj de tir avèk lapolis, genyen plizyè bandi ki malerezman blese mòtèlman swit a entèvansyon e aksyon bandi yo tou avèk lapolis. Genyen tou plizyè otaj ki ta rive libere. Sitiyasyon sekiritè peyi Dayiti ap degrade de jou an jou, popilasyon an ozabra. Site Solèy, depi kòmansman semèn pase an, kout zam fè kenkenk ant 2 gwoup k ap goumen pou tèritwa. Anpil deja pèdi lavi yo Komisè Garry Desrosiers fè konnen gen mezi ki pran pou korije sitiyasyon an, men pou sous matla komin Kabarè, bagay yo melanje nan men lapolis ki di l ap tann rapò responsab nan zòn sa a pandan ke bandi touye plis pase yon senkantèn sitwayen ak blese plizyè lèzòt san bliye kantite sitwayen ki kouri kite kay yo. Renan Toussaint pou voa Kreyòl, Pòtoprens. Toujou nouvèl konsènan peyi Dayiti, apati de 28 avril kap vini la, yon lekòl prive ou piblik nan peyi Dayiti ki pa enskri nan yon pwogram oubyen ki pa enskri anliy nan ministè edikasyon nasyonal, ebyen lekòl sa li pap kapab enskri elèv li pou patisipe nan egzamen peze novyèm ane, daprè minis edikasyon nasyonal la Pou e Nesmy Maniga plis detay avèk Yves Manuel. Depi jounen vandredi 14 avril 2023, tout lekòl piblik tankou prive ki gentan fè deklarasyon yo sou platfòm entènèt ministè a www.mnfp.gouv.ht ap kapab demare avèk pwosesis enskripsyon kandida pou egzamen ofisyèl nevyèm ane fondamantal yo. Minis Edikasyon Nasyonal la ankouraje anpil lekòl yo ki potko deklare tèt yo Pou yo fè sa prese prese. Tout lekòl ki deja anrejistre anliy yo, yo deja otorize pou yo kapab enskri elèv yo nan egzamen ofisyèl nevyèm ane lekòl fondamantal. Sonje, peryòd pou tout rès lekòl yo anrejistre anliy la fini nan dat 28 avril 2023. E peryòd pou tout lekòl peyi a, kit li piblik, kit li prive, kapab enskri elèv yo nan egzamen ofisyèl nevyèm ane la fini nan dat 7 me. Kidonk, rès tan krete a, nou ankouraje tout lekòl ki poko anrejistre an liy kontinye fè sa. Si yo gen difikilte, menm jan lekòl ki deja fè sa yo, Yo chèche sipò nan direksyon depatmantal yo, nan biwo distri skolè yo. Ane sa a pap gen ka espesyal paske se platfòm ministè a k ap gen pou jere kesyon an e l ap fè sa pou tout lekòl ki suiv tout etap pwosesis lan, se sa minis Nesmy Manigat te rapouse pou l di. Ane sa a pap gen ka spesyo paske ka spesyo Se yon entèvansyon ke yon direktè lekòl fè oprè yon direktè depatmantal ki analize ka a e ki aksepte ou pa ka spesyo. Fwa sa a, pap ka gen ka spesyo paske se platfòm nan k ap tou bloke lekòl la paske lekòl la pat gentan anrejistre anliy atan e l pap ka enskri elèv li a tan. Donk, moun pap ka fè anyen pou ou, minis la pap ka fè anyen pou ou, direktè depatmantal pap ka fè anyen pou ou, se platfòm nan ki jere sistèm anrejistreman enskripsyon elèv nan egzamen ofisyèl Direktè Biwo Nasyonal Egzamen Leta soulinye okenn elèv ki nan nevyèm ane fondamantal nan kèlkeswa lekòl li ye anndan peyi an pa dwe peye yon santim anplis enskripsyon an ki se mil goud. Responsab yo nan ministè an pandan konferans pou laprès sa te ensiste anpil pou mande dirijan lekòl yo pou genyen nan men yo lè yo ap fè enskripsyon an ak de nesans elèv yo yon fason pou evite erè fèt nan non timoun yo. Tout direktè lekòl gen ak yon santim yo lakay yo, donk tou enskripsyon nevyèm ane ap fèt avèk adonesans timoun nan pou evite erè ni nan non timoun nan ni nan dat de nesans li. E se sa ki pa swiv tout pakou elèv la nan nan e pwosesis la. E ke nou konnen ke aktyèlman la nou prèske di nou pa fè sezi ankò. Kèlkeswa sa w ap fè a, se nimewo dòd timoun nan de nivyèm ane avèk ane de patisipasyon li epi tout enfòmasyon sou li monte. Donk premye enfòmasyon an li enpòtan anpil pou pakou elèv la anndan sistèm lan. Operasyon pou lekòl yo deklare tèt yo an liy ki te kòmanse 27 mas pase an ap bout jan sa te di 28 avril 2023. Pa kont, operasyon pou enskripsyon kandida sa yo nan egzamen deta ap bout 7 me 2023. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Mèsi ke w kòmanse semèn nan avèk nou kèlkeswa kote w soti ye a. Ebyen pwogram sa n raple w l ap soti nan kapital federal amerikèn nan, Washington DC. Lapolis nan Kenya deklare yo arete e mete nan prizon Pastè Paul Mackenzie apre yo dekouvri 47 kadav pou pi piti sou yon pwopriyete li posede nan peyi a. Dapre nouvèl yo, pastè a sanble li ta mande fidèl yo pou yo fè jèn jiskaske yo mouri. Yon responsab lapolis deklare yo retire anba tè 18 lòt kadav ki te antere sou pwopriyete a. Yo kwè moun ki mouri yo se fidèl legliz pastè Paul Mackenzie posede nan Kenya. Lè otorite yo te antre andedan kay la, ebyen yo jwenn 15 moun ki megri e ki sanble te gen plizyè jou depi yo pat manje e 4 pami yo te mouri pita. Lòt pwen k ap domine aktyalite a, aprè Lèzetazini te ekstrade dimanch 23 avril 2023 ansyen prezidan peruvyen Alejandro Toledo ebyen sou demann gouvènman peruvyen an ebyen prezidan an ansyen prezidan an ki anba akizasyon pou koripsyon ebyen li pase premye nwit li nan yon prizon nan peyi l Jeanty Augustin. Ansyen prezidan pewouvyen an, Alejandro Toledo, pase premye sware li nan prizon nan yon katye nan kapital la, Lima, apre Etazini te fin ekstrade li, dimanch 23 avril 2023 a, sou demann gouvènman pewouvyen an. Nan lit k ap mennen kont koripsyon nan Amerik di Sid la, ansyen prezidan Alejandro Toledo, ki te dirije Pewou sòti 2001 pou rive 2006, rann tèt li vandredi 21 avril la pou ekstradisyon. sa ki te mete fen nan yon batay legal ki te pwolonje sou ekstradisyon li ki te kòmanse nan lane 2019 lè yo te arete li lakay li nan Menlo Park, Kalifòni. Nan yon elikoptè, ansyen prezidan Alejandro, 77 lane, te rive nan ayopò Lima bonè nan dimanch. Lapolis ak ofisyèl pewouvyen te resevwa li nan biwo pwokirè pewouvyen an. Mwen se Alejandro Toledo Manrique. Lajistis akize ansyen prezidan Alejandro paske li ta resevwa pou pi piti 20 milyon dola nan men konpayi brezilyen Odebrecht ki nan zafè konstriksyon wout, yon fason pou fasilite konpayi sa a te jwenn kontra pou konstwi otowout Interoceanica Sur, Pewou. Avoka jenerar José Domingo di. Avoka Jeneral José Domingo di, Nan moman sa a mwen kenbe akizasyon an epi mwen dwe demontre ke Alejandro Toledo, tout ofisyèl yo ak moun ki te patisipe nan koripsyon sou konstriksyon wout Interoceanica Sur la koupab. Sipòtè ansyen prezidan an ki te deyò tribinal la di, Toledo, zanmi, pèp la bò kote w. Pedro Toledo, frè ansyen prezidan an di, Sa fè anpil tan depi li te isit la, nan Lima, epi li t ap suiv tretman. Repòtè a te mande l, Ki maladi? Frè a te reponn, Li gen kansè. Men, pa mande m plis enfòmasyon, paske se yon bagay prive. Si lajistis rive jwenn ansyen prezidan pewouvyen an, Alejandro Toledo, koupab, li ka pral pase 20 lane nan prizon. Toledo, 77 lane, ekonomis ki gen yon doktora nan Inivèsite Stanford Ozetazini, vin dezyèm prezidan pewouvyen ki ekstrade, apre Fujimori te ekstrade sòti Chili. Li deja kòmanse santans li, ki se 25 lane, paske l te konn vyole dwa moun. Pou kounya, ansyen prezidan Pedro Castillo nan detansyon prevantiv pandan y ap mennen ankèt sou li sou akizasyon rebelyon apre li te eseye kraze Kongrè a ilegalman nan mwa desanm. Gen yon lòt ansyen prezidan pewouvyen, Pedro Pablo Kuczynski, lajistis ap envestige sou li tou nan dosye Odebrecht la. Li sou siveyans lakay li. Nan lane 2019, ansyen prezidan Alan Garcia te tire tèt li pou l te evite arestasyon nan dosye koripsyon sa a. Li te mouri lopital. Jeanty Augustin Junior, Washington, pou voa Kreyòl. entènasyonal la, Prezidan Kore di Sid la Yoon Suk Yeol pran avyon jodi lendi a nan direksyon Etazini kote lap vin fè chita pale avèk Prezidan ameriken an Joe Biden. Rankont sa a pral dewoule nan moman Seoul ap eseye mete an plas mezi kap pèmèt li kontrekare menas misil nikleyè kap soti bò kote Kore di Nò, menas ki kontinye ap vale teren. Vwayaj sa a tou l ap tanmen nan dat 24 pou rive 29 avril e se premye vizit yon lidè sid-koreyen ap fè sou teritwa ameriken an depi 12 lane. Nan lòt pwen k ap domine aktyalite a toujou, yon gwoup migran ki gen ladan li sant-ameriken avèk azyatik fòme yon karavàn nan wikenn nan e ki pran direksyon vil Meksiko, donk kapital meksiken an, Mexico City, ak entansyon pou yo akselere demann y ap fè pou yo jwenn azil Ozetazini, Serge Rodriguez. Plizyè milye migran ki te nan detansyon pandan dè e dè mwa nan pati sid peyi Meksik mete sou pye yon nouvo karavan yè dimanch 23 avril la yon fason pou pwoteste kont sitiyasyon an. Konsa, yo pran direksyon kapital peyi a dekwa pou akselere demand azil yo fè bò kote Etazini. Migran yo, ki se Venezuelyen pou pi fò, tanmen karavàn nan nan Tapachula, yon vil meksiken ki bay sou fwontyè Gwatemala. Sant detansyon kote yo te fèmen an te genyen plis moun pase kapasite l. Kèk nan migran venezuelyen yo di yo espere debake nan kapital meksikèn nan nan anviwon 10 jou. Yon migran peyi Honduras, ki idantifye tèt li kòm Dani, Bay rezon ki deklanche mouvman pwotestasyon an. Estamos protestando por las cuarenta muertes de Ciudad Juárez para que N ap sean pwoteste pou lanmò 40 moun nan vil Juarez. N ap egzije pou Enstiti Migrasyon Nasyonal peyi a ede nou tounen paj sila. Nou egzije pou Prezidan Andrés Manuel López Obrador panche l sou koz nou an paske se yon koz jis. Nou egzije revokasyon direktè sant migrasyon an ke nou konsidere kòm yon kan konsantrasyon nan syèk sa a. Patricia se yon migran ki soti Ondiras, l ap eksplike rezondèt deplasman nan direksyon vil Meksiko a. Nou pa gen lòt chwa eksepte kite zòn nan pou pike pou pi devan pou rive Ozetazini. Mwen vle batay pou bay pitit fi mwen yon meyè avni ansanm avèk yon lòt pitit mwen kite dèyè nan Ondiras. Daprè otorite vil Tapachula, gen anviwon 3 mil migran nan karavàn nan, pami yo divès Chinwa ak sila yo ki soti nan lòt peyi ann Azi. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. N ap retounen nan peyi Dayiti, nou prale pi presizeman nan vil Okap Ayisyen kote youn nan majistra vil Okap la avèk direktè edh Nò a anben yo vize santral elektrik Sent Filomèn nan avèk Jose Marti avèk objektif pou chèche solisyon pou popilasyon an kapab jwenn kouran Martineau e Gérard Maxineau pou plis detay. Depi yon bon bout tan, vil Okap tonbe nan yon blakawout total. Sa ki motive majistra annapre vil lan, Patrick Almonor, nan tèt kole ak direktè edh Nò a, vizite santral elektrik Sent Filomèn lan ak santral Ose Mati ki sou boulva a. Objektif vizit sa yo, Se pou ta wè si yo ta kab jwenn yon solisyon a kou tèm pou vil lan kapab tounen benefisye de kouran elektrik la. Nou te gade ki sa sa ye avèk direktè a pou nou te konnen èske se yon pwoblèm teknik, èske se yon pwoblèm politik. E sa k fè ke nan sousi sa a, nou te fè vizit tou lè de santral yo avèk direktè a, avèk teknisyen edh yo o nivo lokal. pou n te konprann pwoblèm yo e an menm tan pou n te adrese pwoblèm sa yo o nivo nasyonal pou ke genyen dè solisyon rapid ke pouvwa santral la ta ka fè. Majistra annapre Site Kristòf lan Patrick Almonor mande leta santral pou voye gaz nan Okap pou fè santral yo fonksyone. Selon majistra Almonor, direksyon edh Nò pa gen ase otonomi sou santral edh Sent Filomèn lan. Nan sans sa, li di l swete otorite yo nan nivo santral revoye teknisyen pou akonpanye teknisyen Okap yo pou senkwonize motè yo ki nan santral Sent Filomèn nan epi voye gaz pou yo kapab fonksyone. Gérard Maxineau, Cap-Haïtien, pou Lavwadlamerik. N ap kite vil Okap pou n desann nan baz Atibonit lan, patikilyèman nan vil Senmak, k ap make 328 tièm ane fondasyon li, daprè korespondan nou nan zòn nan, Junior Racine. Okazyon 328 tièm lane vil Senmak, misyon Egliz Betèl Gloria Tabènak ap dirije pa pastè Liliane Désir Croissy distribye plizyè santèn bib e plante plizyè drapo peyi a sou plas Philippe Guerrier Senmak la, nan kèk biwo leta ak divès kwen nan site Nisaj Sajè a. Evenman sa te òganize nan lide pou ankouraje pèp la pran konsyans de eta peyi a e respekte drapo nasyonal la, yon fason pou bati yon nouvèl Ayiti. Pastè Liliane Désir Croissy pou plis detay. E sa Bondye te enspire nou? Li te enspire nou pou n te monte drapo nan vil Sen Mak. Men li te ba nou kote byen detèmine pou n moute drapo yo, e drapo sa yo y ap moute, yo p ap desann, e menm jan a lòdinè lè yon drapo moute nan yon biwo, swa de uitè a neufè oubyen de uitè a katrè, drapo sa yo y ap chanje chak manda, swa sis mwa, nèf mwa, ennan, selon jan dire drapo a. Divès sitwayen nan komin Senmak bat bravo l ak kontantman pou. Inisyativ sa a legliz Betèl pran pou leve drapo nasyonal la pi wo nan yon sikonstans ensekirite a ap taye banda nan peyi a. Metropole Barzatibonit Senmak, Junior Racine, Lavwadlamerik. Nou pral nan vil Pari kote nou pral jwenn jounalis Francklin Gedems. Jounen 20 avril 2023 a, li make nan lakou peyi Lafrans, patikilyèman a Pari, pa yon jounen nasyonal de selebrasyon de la dyaspora. Se yon jounen ki konsakre a la dyaspora ayisyèn depi le 16 avril 2011 pa arete prezidansyèl. Le jour de célébration de la journée nationale de la diaspora, je suis très heureux et ravi. de me retrouver à vos côtés pour marquer l'importance euh, sans cesse croissante que revêt cette date pour tous les Haïtiens qui vivent à l'extérieur, offre l'occasion de promouvoir les contributions extraordinaires de la diaspora haïtienne dans le monde, de conscientiser la diaspora à la réalité socio-économique et politique d'Haïti. Elle permet aussi de jeter la lumière sur la contribution significative de la diaspora haïtienne dans les domaines scientifiques, culturels, et sportive, bien entendu, et participe au rayonnement du pays à l'échelle mondiale. Donc, euh, nous prenons tout plaisir aujourd'hui hein, pour nous être capables réunir communauté haïtienne de France pour discuter, pour échanger en même temps. En fait, nous pensons en fait euh, communauté haïtienne euh, de France besoin en fait de telles Konpatriyòt nou yo, resòtisan nou yo, fasilite demach administrativ yo oprè la prefekti an ka de perte de paspò, an ka osi yo pa gen dokiman didantite, donk kat konsilè la li vin pèmèt ke yo kapab anrejistre nan konsila a e li pèmèt osi ke fasilite demach administrativ ke yo gen pou yo fè an Frans. Jounen Dyaspora a fini nan anbyans mizik, manje bwè kè kontan e anpil reyaksyon pozitiv de la part de kominote ayisyèn de Frans lan. J-Demps Franklin Edouard depi la ville lumière Paris pou la vwa de lamerik kreyol. E nap retounen e nap al desann Miami kote se yè dimanch lan, alò dimanch 23 avril la, funeray maestro Ansyen maestro Tropicana, Daniel Larivière te selebre nan yon vil nan Miami, Florid. Se nan Meri North Miami Beach, nan lokal a Julie Russell Littman nan Performance Arts Theatre, nan Leta Florid, dimanch ki te 23 avril 2023 a, selebrasyon founeray a kiltirèl a Daniel Larivière te selebre. Fanmi, zanmi, atis, mizisyen ak a fanatik, yo tout te reyini pou vin rann yon dènye omaj ak a maestro Daniel Larivière. Se ak antre yn funerè a ki gen ladan ansanda mayestwo Daniel Larivière seremoni sila a te louvri. Atis ak kibòdis Harold Saint Louis nan pèfòmans li an te mete dlo nan je anpil moun ki te nan sal la. Pandan seremoni an tap dewoule, Kongresfèm Sheila Cherfilus McCormick ki te reprezante pa manman l ak ak Klèk City North Miami Beach lan Vanessa Joseph te onore Daniel Larivière pou sa li te reprezante nan mizik Òkès Tropicana D'Haiti te o gran konplè pou vin akonpanye zanmi mizisyen Syen ki te gen pou jwe kèk ak mòso mayestwo a li menm te ekri. Jude Jean pou li menm, chwazi l pou entèprete yon tèks mayestwo Daniel Larivière ekri, se yon lonè pou li. Se yon onè pou mwen, pou mwen, dizon pou yo te chwazi mwen kòm yon mizisyen k ap vin patisipe, k ap vin non sèlman bay prezans li tou, men l ap vin entèprete yon mòso li tou. Se paske se yon gwo bagay pou mwen. King Kino bò kote pa l a di nou, Daniel Larivière fè tout a sa l te gen pou l fè pandan pasaj li sou tè a ak nan etchèmay la. M panse ke misye byen travay. Misye kite de bagay pou nou dèyè, an deyò de bèl konpozisyon ke l te fè, bèl tèks ke nou ka medite sou yo, tèks de rekonsilyasyon, tèks damou, tèks distwa. M panse ke vrèman pasaj misye se t on bagay. Extraordinaire men panse ke anpil moun ka aprann de tèks misye anpil moun ka aprann de atitid misye etou misye fè tan li misye fè tan li e jodia misye nan pi bon plas la kote li pap janm soufri ankò. Nap raple, Daniel Lariviere se youn non atis mizisyen ki gen plis pase 100 tèks a siksè nan repètwa l depi nan lakou Florid, Jean Marc Hervé Abellard pou voa Kreyol. Anpil epi nap di ke mèsi tout moun Fred Kaimit soti New Jersey li te nan kay la avèk nou jodia apre sa tout lòt zanmi yo tout moun ki te pote kout men mèsi anpil nap di ke Sandra Lemaire chèf sèvis la ebyen li an vakans. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante, bonjour, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan yon lòt videyo, orevwar a la pwochèn. Bisou bisou one love. M ranmase pakèt mwen Koz abitan pa mize lavil M prale Men map kite w nan bra papa Bondje Paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w Ba w lavi ak lasante Bonjou bonswa tout moun Nap kwaze nan lòt videyo Orevwa.